Men se kapab yon dat tou ki ap pase kòm du van dan la pay. Nou konnen 7 fevriye anpil moun ap mande la a, ebyen pou Ariel Henry rache manyòk li, paske li lye ak manda Jovenel Moise, men anpil lòt moun di yo menm yo rejwenn Ariel nan batay la, donk ekoute fòk peyi a pa viv lòt kriz ankò, donk n ap konpoze ansanm, Nou prale vè lavan, n ap defini sètèn pèspektiv politik pou peyi an e pou kapab sove peyi Dayiti. Ebyen genyen kowalisyon nasyonal sinyatè akò 11 ak 17 septanm 2021 an ki fikse pozisyon yo sou konjonkti politik la. Kowalisyon sa voye jete teyat ki te dewoule dimanch 30 janvye 2022 an nan otèl Montana e mande ak PM Ariel Henry tande byen, pou kapab rete nan tèt Primature lan aprè 7 fevriye 2022, yon mannyè pou kapab òganize eleksyon lib, onèt, demokratik sou tout peyi Dayiti. Sinyatè CNSA 11 17 la mande tou ak PM Ariel Henry pou kapab pase enstriksyon sevè ak otorite konsène yo pou kapab sekirize peyi a spesyalman kapital peyi Dayiti. Antouka tèt chaje wi la, tèt chaje. Bon, nou pral pèmèt ou tande la a, Cossy David ki se kowòdonatè nasyonal strikti sila a, swivi de Mackenson Eprimé ki se pòtepawòl. Nou tande te gen sa k rele yon akò ki akouche akò Montana. Kote ke yon ekip moun rete nan yon pyès kay, yo òganize sa k rele yon teyat, m tande Fritz Jean Prezidan, men kiyès ki bay moun sa yo manda? Men kòm Bondye gentan tranche, menm moun ki te mete Fridjnen kòm prezidan an, te gen plizyè akò, te gen yon ekip moun yon bon jou ki bay tèt yo kòm akò dyaspora oubyen akò de Luzàn, yo fè konnen ke Fridjan son awogan, Fridjan son koken, li pa respekte moun, yo destitye misye, yo tou pran prezidan, yo fon gwo tou Yo antere misye nan yon twou a lan peyi pa gen chans prezidan. Premyèman Jovenel mouri yon bon jou n leve n maten nou jwenn misye mouri. Dezyèmman yon prezidan ki menm ki enkonstitisyonèl ki menm kote ke yo antann yo, yo menm yo touye misye moralman. Sa grav. Kelkeswa le pri a peye, nou menm o nivo de la koalisyon nasyonal, de sinyatè de lakò di 11 sektanm, nou p ap fè wonn pòt, N ap ranfòse l pou n pèmèt ke rann ke akò sa kapab respekte a la lettre. Yo mete tèt yo ansanm pou yo kapab vote yon premye minis avèk yon prezidan. Nan istwa Ayiti, poko janm gen 2 premye minis. Jodi a m pa konprann sa k ap fèt la. Se menm sosyete sivil sa a k ap voye zam, k ap voye bal bay pitit pèp la, bay pitit sòyèt ki nan katye popilè yo pou enpeche pitit pèp la pase. Enben, jodi a n ap di non! Jodi a sa pa ka fèt konsa. Nou wè genyen sa k rele yon ti gwoup politisyen tradisyonèl ki met tèt yo ansanm pou yo di 7 fevriye yo pral fè manifestasyon. 7 fevriye m tande yo di yo pral voye Ariel ale. Kiyès ki dwa ki ba yo sa pou yo voye Ariel ale? Ki kote Nou menm ki te siyen akò 11 septanm lan avèk Doktè Ariel Henry, jodi a n di n ap kenbe akò 11 septanm lan jiskobou paske jodi a nou konstate kote tout adminstrasyon anndan peyi a fin kraze, pa genyen depite, pa genyen majistra, Pa gen delege, pa gen pèsòn moun ki legal, sèl 10 senatè yo ki ret anba avèk Doktè Ariel Henry. Genyen yon gwo kou Lèzetazini fè. Demokrat yo m ta kapab di yo vrèman sadik. Lè nèg la di w li demokrat, se li pou pi pè paske repibliken yo avan yo aji, yo pale. Men demokrat yo yo menm yo aji Anvan yo pale. Konprann byen. Se nan sans sa a, yo touye yon gwo towo. Towo sa a rele Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Ebyen, misye te nan peyi Siri. Misye se li menm ki te nan tèt gwoup Eta Islamik. Mò chèf òganizasyon Eta Islamik lan, ki se Abu Ibrahim al-Qurashi, li mouri nan kad yon operasyon fòs spesyal amerikèn fèt nan peyi Siri. E prezidan ameriken an li menm li bat bravo poutèt yo rive elimine yon menas teworis majè, dapre sa li di. Alatèt òganizasyon Eta Islamik depi plis pase 2 zan, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, yo rele li pwofesè oubyen destriktè, li se chèf gwoup Eta Islamik, donk li mouri maten jedi 3 fevriye 2022 an, nan kad yon operasyon fòs spesyal amerikèn yo fè byen bonè nan nò-wès peyi Lasiri. Prezidan ameriken an, Joe Biden, nou te di w li anonse nouvèl sa a byen bonè maten an. Ann tande Joe Biden. Grâce à la bravoure de nos troupes, cet horrible chef terroriste n'est plus. Nos forces ont mené cette opération avec la préparation et la précision qui les caractérisent. et j'ai ordonné au ministère de la Défense de prendre toutes les précautions possibles pour limiter le nombre de victimes civiles. Sachant que ce terroriste avait choisi de s'entourer de familles avec des enfants, nous avons choisi de mener un raid des forces spéciales bien plus risqué pour nos hommes qu'une frappe aérienne. Nous avons fait ce choix pour limiter les victimes civiles. Le rapport de notre équipe est toujours en cours, mais nous savons qu'alors que nos troupes approchaient pour capturer le terroriste, dans un dernier geste de lâcheté désespérée, sans égard pour les vies des membres de sa famille et d'autres dans le bâtiment, il a choisi de se faire exploser, pas seulement avec un gilet piégé, mais tout le troisième étage, plutôt que de devoir rendre justice des crimes qu'il a commis portant plusieurs membres de sa famille avec lui, comme son prédécesseur l'avait déjà fait. Just as his predecessor did. Dezan kat mwa apre lanmò Abu Bakr al-Baghdadi, òganizasyon Eta Islamik pèdi yon lòt chèf. Etazini ki anonse lanmò dirijan gwoup teworis sila jedi, misye elimine dapre Washington nan kad operasyon fòs spesyal amerikèn yo fè nan peyi Lasiri. Li te rele tèt li Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, ebyen, li touye tèt li volontèman. Tande byen, lè misye wè nèg yo ap rive sou li, misye aksyone senti eksploziv li e li touye tèt li avèk plizyè manm nan fanmi li. Se konsa, mouche sa a, ebyen li menm, li pèdi lavi l. Aparaman, dans les jours à venir, ou pral tande yon lòt nèg ki pran tèt gwoup Eta Islamik. Se konsa estrikti sa li menm li fonksyone, Lè Ben Laden te tonbe, ou wè kiyès ki te vin pran l, apre sa, vin genyen, jounen jodi a la, Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, ebyen, nou ta kapab di se kòmsi kesyon bandi nan peyi Dayiti. Nèg la mouri jodi a, apre de twa jou, ou tande gen yon lòt nèg ki li menm pran tèt ploton an. Alò, pou kesyon 7 fevriye a, fò n di ke gen anpil lòt reyaksyon sou dat sila a. Se nan sans sa a, nou ta kapab di RL Prod trennen mikwo li bay anpil lidè politik, Pou kapab wè reyaksyon yo ou menm, w ap wè yo k ap pale, w ap tande yo, epi aprè wa di kisa w panse, èske peyi sa a gen chans pou l sove? Ale! Jodi a nou vin pale avèk PM Ariel Henry pou 7 fevriye k ap rive a. M vin lanse yon apèl solanèl pou m di PM lan kòm frè, se yon frè k ap pale avè l la, lè m di frè, frè an Christ paske misye se adventiste, du septième jour mnje avèl m vin dil PM kòm kretyen ki gen la bible e sitou lan fami sa ou soti a fami Henry ki on fami ki revolisyone lèv adventiste m pa ta renmen eskandal la rive pa ou menm se sa la bible di malè a celui le scandale arrive. M ta renmen ke PM ou pa kite 7 fevriye a vin tounen yon katchouboumbe. Fè sa w genyen pou fè a, negosye, an nou pale, Akò Montana pral ouvri ap tann ou PM. Nou vle ke ou konprann jodi a Ayiti nan sitiyasyon sa li ye la nou pa ka nan goumen. Pòt la ouvè pou ou PM, plas ou lan kolèj la. Silvouplè PM, tanpri chè PM, kòm frè. e se sa fè m lanse mesaj la bay le mond advantis pou yo priye pou frè nou pou Bondye touche kè l pou l pa al fè on bra de fer paske sitiyasyon ensekirite, mizè, tout malpwoprete k gen lan peyi a nou pa ta renmen ke 7 fevriye e ke akò Montana a ki se on akò ki ouvè dayè chans li genyen nou pa mande w mete kle a anba pòt la nan nou pa mande w mete kle a anba pòt la se ke nou. Negosyasyon nou fè avèk tout moun e nou mande w pou ke w tande larezon. Enkyetid mwen ke apm poko deside siyen akò a avèk ekip Montana a epi pou nou fè yon pasasyon amyab la. Donk si l pa fè l, nou p ap ret gade l. Nou p ap ret gade l. Donk peyi a pral an bou, peyi a pral boulvèse. Donk pral gen soulèvman. Gen plizyè nèg ki di sa. Dènye sa k fèt la la wè. Jean Claude Duvalier ta pral tonbe, li sòti nan lari l vire nan tout Pòtoprens li di ke makak la la pi rèd. Epi l ale. Pwosesis Montana a, objektif li se rasanble yon konsyans nan peyi a, rasanble tout moun ki kwè ke desten peyi a se nan men nou li ye e se nou k pou dirije l. Objektif Pwosesis Montana a. Se eksprime devan mond lan, an patikilye devan patenè nou yo nan rejyon an, pske nou nan yon rejyon jewografik ki domine pa yon seri de patenè entènasyonal, se eksprime volonte nou pou ke nou gen etabli de lòt tip de rapò nan mond lan, nan rejyon an, avèk lòt pèp yo e avèk yo menm tou, de fason aske nou menm nou rekipere dwa dirije peyi nou, òganize desten nou e deside pou avni nou. Nan kad sa, nan kad pwosesis Montana, gen yon ansanm de negosyasyon k ap fèt. Nou menm laprès la, nou okouran de sa deja. Negosyasyon avèk plizyè aktè politik anndan peyi a, negosyasyon tou avèk plizyè aktè nan entènasyonal la. Men an menm tan negosyasyon sa yo ap fèt, gen tou mobilizasyon o nivo popilasyon an. Nesesite pou ke altènativ ke. Ke pwosesis Montana a pote a, li kapab enprenye popilasyon an e stimile angajman yo pou yo kapab patisipe nan pote kore, nan pote sipò yo, òganize oubyen pa òganize, nenpòt ki jan, nenpòt ki endividi, nenpòt ki pwofesyonèl dwe angaje l nan mouvans sa a. Donk, li enteresan pou, li enpòtan pou nou, pou nou kapab inisye yon pwosesis manifestasyon tou akote negosyasyon yo e jodi a se m ta ka di lansman peryòd sa a, lansman aktivite sa yo. Donk nou òganize premye sitting sa a pou nou kapab kòmanse sansibilize opinyon an. Nou konnen ke se pas ankò sa men nou wè son premye pa. Sansibilize kòman? m sot di w, sansibilize l de fason aske li apwopriye l de mouvans ki vle ke nou rekipere souverènte n, rekipere dwa granmoun nou. Tout moun yo kòmanse siyen akò sa a. E, la a w ap gade, nou gen 450, 400 òganizasyon pou le Gran Nò ki deja parafe petisyon an. E, w ap gade moun ki la yo, se pa de zabolotcho nèg ki nan lari pou manje, men se de pèsonaj ki kite Gonayiv ki vin la. ki vin valide dokiman sa ke yo menm yo siyen pou ke peyi a gen yon jent militè ki pran chaj peyi a pou reòganize peyi a. Paske nèg sa yo, gouvènman Ariel, pa gen enterè, pa gen moralite ak kredibilite pou dezame bandi. Paske lè ou fin amon nèg li fè travay li pou ou, li fè travay ou pou ou, ou vin pa gen moralite pou dezame l, pou mande l. Sepandan, mesye militè yo ki pa gen okenn redevans, ki pat nan ame bandi, ke chak fwa Ayiti gen pwoblèm, ki kreye peyi sa a, ki se kolonn vètebral nasyon an, ki se fondatè peyi a, yo gon responsabilite moral pou retabli yon lotorite de leta pou n vin gon leta ki fò, ki kapab òganize eleksyon, remèt pouvwa a yon pouvwa a yon gouvènman ki soti nan yon eleksyon lib demokratik. An gwo se sa k fè nou solisite Popilasyon an, paske son ansanm dòganizasyon ki pran chaj pou mande pou ke lame pou peyi a gen 2 gang ladann, se lame e lapolis nasyonal, paske li pa nòmal mesye dam pou yon komisè polis ap rantre lakay li, Bandi yo touye l ak tout madanm ni pitit li. Yo pa menm kite kadav la pou fanmi yo ta antere l. Eske li nòmal? Eske li kòrèk? Gade 2 jounalis monte nan ki mòn nan kad travay pwofesyonèl yo. Y al de enfòmasyon pou enfòmasyon pou fòme sosyete a. Yo rache yo a manchèt. Yo tiye yo. Eske sa fè skandal? Pa gen. Se kòmsi nou antre nan yon sèkl nou n ap banalize epi n ap valorize les ansasen. Sa vle di, ansasen yo, yo regwoupe yo andedan twa akò sa yo, epi y al dèyè la benediksyon de sa yo rele lekip Clinton ki twouve lan bakgawonn nan gouvènman Joe Biden nan pou fè nou vale akò sa a. E se poutèt sa nou rele Kò Gwoup kòm yon kò, nou ta di, kò gwoup e alye. ki chaje de diplomat malfektè ki vle kontinye penerize nou nan sitiyasyon ke nou la, enbyen mwen di nou jodi a sèl moun ki konn nan ki sitiyasyon n ye, ki konn sa lap sibi, se nou menm e pèsonn moun pa ka mande nou, pa ka anpeche nou pou nou mande, pou nou rele anmwe pou nou mande moun ki te peyi a te envesti nan yo, ki se lè militè demobilize, pou ke yo menm yo pote konkou a rès popilasyon an paske nou di li pa kòrèk pou 2 mil, 3 mil vwayou delenkan k gen zam pran 10 a 12 milyon sitwayen an otaj, fòk nou jwenn yon mo, fòk nou jwenn remèd. Platfòm sosyete sivil 30 dawout la. ki reyini tout òganizasyon nan sosyete sivil la epi ki siyen akò 30 dawout la, kondane deklarasyon Sekretè Deta Adjwen Ameriken an, Brian Nichols, ki vle jete konfizyon anndan kou deyò peyi a. Mòd deklarasyon sa yo se yon lòt fòm enjerans ki vize sabote jefò Ayisyen ap fè pou jwenn yon solisyon ayisyèn ak kriz la pou pèmèt yo wete peyi a nan katastwòf li tonbe jounen jodi a. Platfòm sosyete sivil 30 dawout la pran deklarasyon Sekretè Deta an apre a ak pozisyon kèk anbasadè Core Group tankou yon tantativ pou yo bare wout Ayisyen kap chèche solisyon pasifik nan konsansis jan sa fèt nan pwosesis 30 dawout la Montana. Platfòm sote sivil 30 dawout la denonse ipokrizi latriye gouvènman sa yo kap mande limyè ak jistis pou zak sansinay ki fèt sou prezidan Jovenel Moïse la epi an menm tan kap bay jarèt a premye minis defakto a ki se youn nan premye sispèk nan krim nan. Pozisyon peyi sa yo ki di yo se zanmi Ayiti montre enspirasyon yo pa twò kòdyòm pou yo jwenn mannèv pou yo kraze volonte pèp ayisyen an k ap pwouve refi li pou li kite se lòt nasyon ki gen kontwòl gouvènay peyi Dayiti. Aksyon sosyete sivil 30 dawout la raple anbasadè sa yo ki vle pran zanviwonn lavi politik peyi a gen gwo responsablite nan katastwòf ekonomik, sosyal ak ekolojik peyi a ap viv jounen jodi a. Alèkile, li lè li tan pou dirijan entènasyonal sa yo manyen kite Ayisyen gen gouvènay desten pwòp peyi yo. Platfòm Sote Sivil 30 Dawout la vle pou anbasadè sa yo konprann gen yon elan demokratik pasifik k ap travèse divès sektè sivil ak politik ann Ayiti. Jounen jodi a, sera seta, elan sa a pap janm ka bobo ak mòd pratik ki vle pase dwa grandèt peyi a anba pye. Platfòm Sosyete Sivil 30 Dawout la egzije vijilans ak detèminasyon lakay popilasyon an, an patikilye sila yo ki deja angaje nan demach Montana a anndan peyi a tankou nan dyaspora a. Pa gen wout pa bwa, se swa nou retabli respè peyi a oubyen nou abandone l bay piyajè ak mafya ki san konsiderasyon pou landmen jenerasyon k ap vini yo. Platfòm Sosyete Sivil 30 Dawout la kanpe ansanm ak tout aktè, k ap mennen pwosesis Montana a pou l fè l ateri nan lapè ak nan dinite. Mwen panse ke nan sa nou ye jounen jodi an depi 7 jiyè pase a, se nòmal nou dwe ap panse pou nou retounen dan lòd demokratik. Sepandan, nou menm nou kont tout demach yon ti gwoup ap fè yon fason pou. pran peyi a an otaj. Se vre, nou wè gen de gwoup Montana, Penn ki ap eseye rejwenn yo, gade ki sa yo kapab fè. Men nou menm nou kwè ke fòk nou ale vè lè eleksyon. Men klima sekirite k gen la a, kote moun pa ka sòti, moun Kafou pa ka vin Pòtoprens, sinon fò yo pase nan mòn nan, e malgre yo pase nan mòn nan, yon lòt gwoup gang ap ransone yo. Nou panse jodi a pwoblèm ki krisyal la, pwoblèm ki enpòtan sa ki primòdyal la, Se sekirite pou moun ki an plas yo degaje yo pou yo bay popilasyon wi eleksyon enpòtan fòk nou ale vè lè eleksyon pou nou kapab retounen nan lòd demokratik men jodia sa k enpòtan se pa eleksyon e se pa etazini damerik ou ankò lè etranje ki dwe di nou nou merite fè eleksyon. Paske se yo menm ankò ki fè, k ap fè pwomosyon pou tranzisyon nan peyi a. Se yo menm ki kanpe dèyè sa. Paske kant gen koripsyon, pa egzanp moun ki di yo bezwen koripsyon dezan an, blan osi nan tout gagòt ki gen la. Donk nou menm nou kwè ke wi fòk nou ale vè lè eleksyon, men fòk gen yon chita pale, fòk gen yon antant antre tout aktè politik ki nan sosyete sivil la etc. pou nou kapab ale nan eleksyon pou nou met peyi a nan lòd demokratik. Ekoute, dema, nou abitye ak sa yo deja. Michel Martelly, yon epòk, te menm fè kolèj elektoral. E nou sonje prezidan Jovenel, ki te prezidan eli, te fè yon konsèy elektoral ki te deja gen yon prezidant. Malgre sa koute peyi a anpil, paske gen plis pase 40 milyon dola vèt ki gaspiye. Gon pil moun ki vin rich nan lajan. Nou menm nap egzote Ariel Henry ki pa gen ni titre ni kalite pou ta ap depanse lajan leta pou misye teke fren. Pa okipe madam Bozil, pa okipe mesye dam sektè demokratik e popilè yo, pa okipel de moun komsi ki antourel kap dil nou prale ver les eleksyon. Yo konnen eleksyon an pap posib tou senpleman yo ap ankourajel dekese lajan pou yal gagote lajan. E nou kwè konsèy elektoral sou konsèy elektoral li pap mache paske nou gen anpil egzanp ki kapab eksplike sa. Ben vwala merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.